Si w te konn bagay m pa ka tande konsa. Pou yon bandi pran telefòn li, li anrejistre yon voice li voye, li fè konnen ke li fèmen peyi. Kisa w ye? Hein? Kisa w ye pou w ap di ou fèmen peyi, pèsòn pa sòti, nenpòt moun ou jwenn nan lari e pou w li ye? Si w jwenn yon machin pou w li ye, li jwenn yon moto pou w li ye, kisa w ye? Hein? Eske se pa nan twòp konplezans yo ye avè w ki fè w kab derespekte moun konsa, ou gen dwa mete, ou rive nan yon moman w ap mete enstitisyon polisyè a an defi, hein? Ou ap di yo konnen ki kote w ye, se pou yo vin pran w la pou montre yo defwade ki sa l fè. Men nou menm, kòm dirijan tou, ki sa n di tèt nou? Si n pa t konn nan tout souse tete, nan tout tete lang sa a avèk bandi, ou kwè bandi te ka rive nan yon nivo pou ap derespekte nou konsa? Se tou nòmal pou pitit ou pa pran w pou granmoun si toutfwa w ap manje nan manje timoun nan. Si toutfwa w ap trip avèk timoun nan, se tou nòmal pou respè w diminye. Kòman mwen menm m te ka fè dirijan yon peyi, kòman m te ka fè minis jistis, kòman m te ka fè DG pnh la, Kounya pou m ta tande yon bandi ap banm tout defi sa yo. Se swa m te chèf oubyen m pa chèf mesye. Nou pral tande kòman Lamò 100 jou li menm l ap derespekte enstitisyon an. Sa fè m triste. Kounya pou l ap di w li bloke plèn nan, l bloke peyi a, pèsonn pa fè wout sa. Kisa w ye? Kisa w ye chèf? Ankò lap di Polisye yo rive boule moto touye inosan Bon depi kilè ou te Depi kilè ou te sansib pou inosan yo konsa Se pa ou ki konn ap touye yo a Nan fason ou fache la a Sa fèm panse oubyen sa ranfòse konfyans mwen ke se yon bandi polisye yo touye vrèman wi Hein Depi kilè ou te sansib pou inosan konsa e sa m bezwen konnen Depi kilè. Kounya la police tou yon inosan kounya sa baw problem pa vre la mort san jou sa baw problem paske la police tou yon inosan e ou menm konbyen inosan ou touye e ou menm di la police konn ki kote pou yal chèche ou lè ou pa jwenn moun nan lari ankò ya fè sa yo dwe fè a al nan fyèf ou kounya mwen menm m ta minis jistis mwen menm m ta DG pnh la on vwayou tankou la mort san jou ta banm defi sa Epi ou pa bwè dlo bouch ou nan menm semèn nan? Hein? Ou pa bwè dlo bouch ou nan menm semèn? Misye ap pale ou wè gon fristrasyon nan langaj misye wi. E pa konsa non vwayou a konn ap pale. Sa vle di, l ap pale l ap gade ki kote kòlèg ap sòti wi. Men na sonje m te di nou yè tou misye rele kòlèg plizyè fwa. Li rele kòlèg plizyè fwa pou yo jwenn yon evantyèl antant kòlèg potko vle. Men si misye ap pale nan fason sa, on dirè ke l ak kòlèg vin jwenn antant lan vrèman. E misye fon sòti la a. Humm adje Bondye ou wè sòti sal fè la kotel dil fèmen plèn nan wap wè anpil moun pa sòti paske yo konnen si yo sòti sa kap tann yo Ebyen yè pandan mesye yo ap kouri mes nèg 400 mawozo yo Ebyen gon demwazèl ki devan lakay li nèg yo tirel wi li pran katouch li mouri e pandan yap kouri yo 3 ap kidnape moun epi yap tire nenpòt kote yo jwenn. Epi, menm nèg sa yo, menm Lamò San Jou ap fè deklarasyon sa, men bliye si gon videyo ki viral sou rezo yo la a, kote gen 2 sòlda nan baz li a k tonbe nan boudon machin, epi mesye yo rapid leve yo tonbe kouri. Bon mesye, nou pa respekte lapolis konsa, poukisa nèg sa yo kouri? Poukisa lè nou wè pnh la nou kouri? Bon nou pa respekte yo konsa? Hein? Poukisa nou kouri? Grenn mwen plen men nou pa vre ebyen e kanpe goumen liye wi mesye poukisa nap kouri la a hein fòn pa pran moun pou enbesil mesye fòn pa pran moun pou enbesil ou wè gen lamò san jou ou wè gen vitelòm humm m pa kwè nèg sa wap fini ane a non bon si chans pou yo se arete arete yo ok. Men si se pa arete arete yo. M pa kwè nèg sa yo ap fin wè ane a non. Nèg sa yo kòmanse twòp wi. Nèg sa yo bat kò yo anpil wi. Nèg sa yo bat bouda yo wi. Humm mwen sa ap etone m anpil m ta tande yo pran nèg sa yo arete arete yo wi. Humm sa ap etone m anpil wi m ta tande sa arete arete nèg sa yo. Paske m toujou di mesye polisye m yo men kisa pou n fè ak jan de nèg sa yo. Medam mesye moman an rive pou nou tande vwa Lamò 100 jou kap mete enstitisyon polisyè a an defi e ki di l fèmen kwadèboukè pèsòn pa soti Humm tèt chaje Abòne si w potko fè sa si w te fè sa mèsi Kòmante pataje mande yon fanmi yon zanmi yon pwòch yon kamarad fè menm bagay la avè w Abòne kòmante like. Mwen lè w fè sa, se sèl mwayen ou kapab sipòte nou, se sèl mwayen ou kapab di wi travay n ap fè a li merite ankourajman. Medam mesye nan kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. M ale, Hakuna Matata! Yo le mond nou zòt vin La mond son jou pa gen jou Bra kiyèt pa pè vrapè a Map fè le mond konnen pou tout moun nan plèn yo konnen Ret lakay non pa soti. Ret lakay nou pa soti Nou fèmen peyi a pou kèt jou Ou wè sa m di w la peyi a fèmen pou kèt jou Peyi a fèmen pou kèt moman Pase komisè Oje Sanble konn fè masisi. Mwen menm la mwen sonje m poko fè masisi nan vi m. Komisè Oje e ap wè bandi met nan cha e ap wè bandi met nan cha fon pakèt makak fon pakèt semagri e nou konn kote pou nou vini nou konn kote pou nou vin atake. Nou pa janm vin atake mesye. Kote pou nou vini an nou pa janm vini. Se rive nan mache, tiye malere, tiye malerèz, boule moto malere, boule moto malerèz, di nap batay, nap fè peyi. Nou konn tout kote pou nou vini. Nou pa ka met zago non. Ou wè sa m di w la? Peyi a bloke, ti machann mwen yo, ret lakay nou. Pa frekante kwadèboukè pou mwen pa frekante wout nasyonal la pa frekante plèn nan kras tout moun lakay nou peyi a sans sinik epi mwen menm m pral pa lalwa nan tèt oje mwen menm m pral fè oje konn kiyès m ye alò tout sa m jwenn nan lari a se grenn pa m tout sa m jwenn nan lari a e grenn pa m m jwenn machin nan nan lari a e grenn pa m m jwenn moto a nan lari a e grenn pa m kite lari a pou mwen a nèg sa yo. Ou mèt kite lari a pou man nèg sa yo. Al moutre nèg sa yo de fra de konbe l fè. E m gentan fout yo anpil mò la a wi. M gentan fout yo anpil mò. Y ap di m sa y ap fè. E m pa vle non lè nou kite bourik la n ap bat sak pay la. Nou konn kote pou nou vini. Fon antre non. Fon poulòp non. Ou konprann? Fon antre, fon poulòp. E pou nou fon antre, fon poulòp. E tiye malere, tiye malerèz, boule malere, boule malerèz, boule vye moto moun k ap defann degouden nan lari a. E nou konn kote, nou konn kote sous mafya a ye, nou konn kote 400 an ye. Mesye, nou pa ka lach konsa, mesye. Men fon pou lòk. Men fon pou lòk. N ap ba malere, n ap ba ti malere k ap travay. nan stasyon lasèv doulè nap bay ti malere kap defann yo nan mache a doulè mwen map fout nou mò nan lari a map fout nou mò nan peyi a gade m pral moutre nou emet la kòm nou te konn lamò se jou a m pral demoutre nou l pat janm yon jwèt bann frekan kote nou ye o jan vye komisè masisi konprann ap preve bandi met nan cha vin fè dèk. Eeh m di nou m renmen apre lagè m kote w li blese Mwen konn sa byen Pral moutre nou yon bagay Sèlman lemond nou tande l Nou tande l Lè m frape pye m atè a mwen menm manman pitit mare senti Depi m gentan pase mesaj la mwen menm m pa gen moun atè a menm Depi w wè m te gentan elanse mesaj sa m pa gen moun atè a. Alon w moun nou konnen w atè acha yo. On moun nou konnen w atè acha spò w. On machann nou konnen w soti w pran lari sa e chay pa w. M bloke kwadèboukè nan men Oje mwen menm. Kounye a lè Oje vin m pa ka jwenn malere, malerèz pou l boule moto. Lè l pa ka jwenn malere, malerèz pou l bare bal, kounye a la pran direksyon bèk li. Lèl paka jwenn malere malere malerèz poul bal poul bay bal map wè sil pap chache kot sous 400 an yo esat fèm fèmen peyi a esat fèm fèmen peyi a men mesye si nou bezwen fè politik epa konsa pou nou fèl non pou yo di wi leta ap travay leta pran reskonsablitel leta ap travay leta ap sesi leta ap sela pou yo boulove malerèz chofè moto la sa travay letal ye e leta ap byen travay la. Bandi a la polis ap batay bandi mouri ok la polis mouri e nan moundal men ap fè touye malere touye malerèz e se m vire jwèt la fraz alò pinga lè pye matè a gen plen e m konnen ap gen plen manman pitit mare senti de deyò n ye deyò deyò nèt. Rat la travèse, tonnè boule m! Rat pa travèse menm nan kwadèboukè. M pral moutre nou yon bagay. E m konnen rat yo pral pale kaka, sa k ap di byen, di byen, sa k ap di mal, di mal, sa di byen, ke Bondye beni m. Tout sa di mal tou kou langyèt manman tout sa di mal. E mwen t la m on zòrye m pa viv pou moun mwen menm.